Yo kwaze avèk mesye Jenèf yo. Men yo te yo sèt. Pa pale sou mikwo a. Yo te yo sèt. Epi Fansen te devan. Lòt yo te dèyè. Padan nèg mesye sa, lòt mesye jounalis yo, yo wè bandi yo, yo jis lage kò yo nan yon raje. Yo kache. Fansen li menm, pa t gen chans pou l te kache li menm. Epi nèg yo. Vide bal sou li. E kote eske yo al a kadav lan yo al avèk li aprè? Bon m aprann se yo fin yo fin vide yo atè yo boule kò yo menm sèl sa m te ka mande mesye yo menm lè yo ta boule kò yo menm se zosman an yo mwen ta jwenn mwen ta antere pitit mwen an paske pitit mwen an son pitit mizè son pitit kalamite son pitit depi depi lan vant m ap soufri. Pou Eustace te rive kote l rive la a, se yon pitit ki te gen pwojè pou manman l. Aktyèlman la a, lan mwa sa a pitit mwen t ap retire m nan travay kay moun. Pitit mwen an, lan fen mwa sa a, menm tan l te pral Sendomeng, li gentan fè paspò, l ap penn gwo machin, e ti frè l li t ap tann ki fè l potko ale. Men sa m te ka di, Mesye, mesye nou mete m, nou mete dlo lan zye m. Nou mete, nou mete yon tranche vant Ki pap janm fini nan mwen menm. Mesye, mwen mande pou nou chanje. Si nou pa chanje, gon lè kap rive, konsyans nou ap repwoche nou. Mwen son manman konba, mwen son manman lavi, mwen son manman kont tout tèlman vòlè mpa vòlè poum fè edikasyon pitit pam mwen menm. Francen Charles, jounen jodi sa, nou fidèl atè, nou pa kite kò a poum jwenn li, poum fè antèmanl. Nou mechan. Mesye nou mechan. Mesye m mande pou nou chanje. Si nou pa chanje gen yon lè kap rive li pap bon pou nou paske m rete kwè yon jou kòm jodi a peyi a pap janm ka ret konsa. Mèsi. Frantz, an giz de konklizyon, mwen mwen se vizit gran frè Tayson Lartier ki se lòt konfrè jounalis la. Yon sèl bagay n ap mande leta ankò, n ap ret di l, de ki sa k pase. Sa k pase egzakteman? Bon, enfòmasyon ke mwen genyen de Frantzen, se se yè misye sòti, misye sòti yè, li di m papa l ap vini, epi li pran moto li, li pati, men li pa t janm di m ke si se nan dosye l prale, epi se lè ke aprè midi, li te gen randevou avèk yon ti sè l pou l te ale. Gen lè pou yo te sòti. Epi li di ti sè a vè dezè ti sè a rele l pase gen yon moun ki tap vin chache yon kas nan men l ti sè a rele l ti sè a di moun nan ap vin chache kas la a senkè wi li di map vini map gentan vini yon sèl dezè a tou l te rele l li jwenn li an tout rele nou rele l nou pa janm jwenn l e telefòn li lè l sòti menm lè ke mwen. Pa jwenn li men depi m rele l telefòn nan sonnen, e m rele l telefòn nan pa janm sonnen. Se jou sa aswè lè m ret moute desann li gen de twa jounalis ki te vin lakay la, m wè y ap pale tèt a tèt. M di sa k gen an di m ni. Gen a se lè sa a yo di ti frè a Frantzen tonbe Site Solèy. Pandan l sot fè yon repòtaj, men se yon repòtaj yon ti dam ki gen lè mouri, li ta pral fè repòtaj la, li se yon sè, kounye a se lè ke mwen tande sa, men li ti sè, ti frè a rele m, li di m papa, nou pèdi Frantzen wi. Wi men, e kisa jounalis yo eksplike nou, nan ki kondisyon, poukisa se yo 2 a? Se yo 2 a, se yo 2 a ki vini. Lè misye rele l pa ka jwenn li pa ka jwenn li kounye a pou nou desann anba lavil se pa nan mòn pou nou fè m antre nan enpas kote m rete an m rele 2 granmoun m di yo konsa fon remèd pou manmi. Paske gen de nouvèl mwen pa ka bay manmi konsa. Paske se youn nan timoun manman m depanse pou ta bni l nan li. Paske depi lè l fèt, l ap malad. Pou l al lekòl, li te pran anpil tan. Paske l te malad, li te al lekòl ta. Lè misye pral lekòl ta tou, sa te rann li tou malgre sa l fin lekòl alè. Misye fè etid primè l ekòl nasyonal Kayou Isle Rison. Apre sa, li te arete Richemond, li te vin travèse Lise Tousen. Li fè twa zan, de twa zan Lise Tousen an, li vin, li vin kite Lise Tousen. La se, la se kat lòt ane nan yon lekòl ki te vin Poè Sèvantès nan Matisan. Lè l pral fè filo nan Lise Janjak. Misye pase Unansmo. Deena Small pase e li aprann Joyce lan e Lisnac li gradye tout bagay jiska mentnan la menm sa nap chache nou pa bezwen pou Ariel Henry e misye fèt 5 jen 1992. Nou pa bezwen anyen nan men leta ayisyen selman jis ba nou kou a si nou ka jwenn kou a ba nou kou a nou pa bezwen Ariel fè anyen pou nou paske nou konnen Ariel son nul misye pa pap regle anyen sa pa itil anyen paske nou ret nan twazyèm nan la nap mal viv mwen pèdi papam 11 septanm 2005 11 septanm 2020 2022 mpèdi frèm nan. M pa konnen yo vin fè atak bandi Jenèv an Djipèp m pa konnen m pat la men se te yon repòtaj pou yon timoun 17 an ki te mouri m tande ki te mouri pa bal yo t al fè anndan e sa lòt jounalis yo rapòte m mwen m pat la m pa ka di sa m pa konnen men nou menm sa n ap mande se kò a n ap mande pou leta ta ba nou. Frika ay bay chet sa bay kote wal sa Dako Frantz Nardi nap raple w se gran frè Tayson Nardi ki se yonn nan jounalis ki te deplase pou ale Site Solèy nan kad repòtaj sa yo tal dwe reyalize an entèvyou avèk Paran ti demwazèl sa un peu plus tôt ki te mouri par bal. Nou menm eske se preske menm santiman pou nou tou? Eske se sa ki motive li se kò? Se wi se toujou menm bagay la pase mesye yo pati e lan e lan sou kad travay yo yale se pa pou di se lan plezi yo ta ale men si ke yo tonbe nou ta renmen ke pou nou jwenn kò a epi pou nou tou nou konnen sa nou ka fè avè yo pase yo di nou se fann san fèt e